Unicef apporte euh, un appui euh, substantiel à certains partenaires. Je veux citer entre autres l'Institut du bien-être social, la Brigade de protection des mineurs. Et on a aussi euh, eu, depuis, on, parlait tout à l'heure de, de l'histoire du partenariat UNICEF-OPC. Ça a commencé depuis les années 2000 par la création d'une unité de protection de l'enfant au sein de, de l'OPC. Il y a eu, bien sûr, un arrêt et c'est pour moi un plaisir, un agréable plaisir de participer avec vous à, à ce lancement. Un lancement qui va dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il ne s'agira pas justement de renforcer seulement les structures de l'OPC, mais il s'agira surtout pour nous, UNICEF, pour l'OPC, de remettre encore une fois l'enfant au centre des droits, au centre des garanties, au centre des préoccupations de l'État. Comme vous le savez, euh, je vais reprendre les propres mots de la directrice générale. L'OPC, justement, a pour mission de garantir les droits de tout particulier qui aurait des soucis avec les obligataires. Mais justement, on parlait des enfants plus de 80% d'enfants qui n'ont pas encore été jugés. On parle aussi des enfants qui passent plus de 48 heures dans les commissariats. Et on vit maintenant une situation euh, catastrophique où des enfants qui étaient déjà des enfants vulnérables, soit qu'ils sont dans les rues, soit ils vivent dans les familles euh, disloquées ou dysfonctionnelles, un bon nombre d'entre eux sont, paraît-il, impliqués ou associés à la violence armée. Donc, ce projet, si vous voulez, on ne dira pas arrive à point nommé, mais c'est un projet qu'on espère qui pourra, si vous voulez, essayer de répondre au regard de la mission de l'OPC un certain nombre d'éléments. L'OPC, au regard de sa loi organique, a pour mission fondamentale de faire de la question des droits de l'enfant une question prioritaire. Et c'est dans ce contexte, c'est dans cette perspective, dans cette ligne qu'il faut situer la coopération entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, et l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne OPC. Ou plus précisément, le lancement du projet conjoint UNICEF-OPC portant sur la justice des mineurs. Dans le cadre de ce projet, l'OPC mènera des activités sur tout le territoire national en visitant régulièrement les centres de détention, les commissariats, les sous-commissariats, les prisons, des ateliers d'échange et de formation seront aussi organisés à l'intention des acteurs du système judiciaire sans oublier des actions de plaidoyer que nous faisons au quotidien, des actions visant à définir de nouvelles stratégies, des stratégies beaucoup plus efficaces pour combattre les mauvaises pratiques dans la perspective du respect des droits des mineurs en conflit avec la loi en Haïti. Mes très chers amis, il est important de noter, de signaler qu'en lançant ce projet ce matin, la situation en matière du respect et de la protection des enfants dans le pays, plus précisément dans l'ère métropolitaine, est très, très, très préoccupante. Le professeur Claude Maddas nous a présenté un tableau assez sombre et nous le connaissons il y a des enfants aujourd'hui tenant compte de la crise politique qui s'est vue dans le pays, eh bien ce sont les enfants qui sont les premières victimes du climat de violence qui s'installe dans le pays. Si nous ne sommes pas capables, victimes, continuer à victimes de mauvais fonctionnement ou bien de mauvaise gouvernance qui est dans la société. Monsieur le représentant de l'UNICEF à cette activité, tout en remerciant l'UNICEF et tout en vous demandant de bien vouloir transmettre nos remerciements aux représentants officiels de l'UNICEF pour le support accordé à l'OPC dans le cadre du lancement de ce projet l'OPC de son côté s'engage à implanter ce projet conformément au document de cadrage qui a été défini, élaboré dans l'intérêt de nos enfants d'Haïti, qui sont, comme on le dit souvent, non seulement la clé du futur, mais l'avenir du pays l'avenir de la nation. Yon sitiyasyon terib, sitiyasyon kote nou genyen yon ensekirite planifye, nou genyen n ta di yon gouvènman ke kò gang enpoze nou e ki metan genyen gang yo, yo mete k ap travay pou yo sou kòmand, k ap asasinen, kidnape, boule ak kay tout moun ladan yo pou simen laterè pou fè ke tout moun Rive kouri kite peyi a pou yo, pou met peyi a an sandwich, pou fè tout moun pè e pou mande papa Mont Blanc vin delivre m pandan ke se li menm ki met gang avèk gouvènman gang lan nou gen la phtk pou met peyi a nan sa l ye la a. Nou di ke sa k ap fèt la a nou pa ka aksepte l e n ap raple sa Einstein di. Einstein di ke le monde est mauvais longtemps à cause de ceux qui font le mal mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire jounen jodi an si Haïti jounen jodi nan nan janl ye la sa se sou gang yo sa se sou core group Ariel se nou tout Haïtien ki kanpe kite gang yo ap ap kidnape sasinen boule kay ak tout moun e ki pa leve ki pa soulve soulve nan tout peyi an pou di non e De tout sa kap fèt, tout krim kap fèt, de tout sa ki fèt de mal nan le mond, ke nou konnen, ke nou okouran, ke nou wè, si nou pa denonse l, si nou pa pran responsablite nou pou nou anpeche l fèt, nou konplis. Jou jodi a, tout moun ki rete bra kwaze ap gade gang yo kap sasinen, kap kidnape, kap boule kat moun ak tout kay, tout ki rete ap gade Ariel Kò group, kò gang ki mete gang ap ap sasinen, boule moun e ak tout kay nou, tout fanmiy. Si nou pa leve kanpe, si nou pa fè de aksyon pou koule kare yo, nou konplis. E tout moun ki pa de konplis, UNNOH ak tout lòt òganazasyon kap batay la a envite nou pou nou patisipe masivman nan tout sa kap fèt kòm aktivite de mobilizasyon. Pou nou soti peyi a kot li ye la, Inyon envite pou nou kon kole zepòl jeneral pou nou rive konstwi fòs pou nou demaske, pou nou chavire rejim gang sila a e chavire pwojè pwojè kriminèl phtk gang kò gwoup kò gwoup kò gang mete peyi a la yon pwojè ke yo gen pou peyi a la pou fè peyi a tounen yon lanfè kote moun pa ka viv ladan l. E nan sans sa a, nou di ke nou mande, nou gen, nou ap bay rezon ki fè ke gen, semèn pwochèn, gen 2 jounen grèv avètisman k ap de, k ap redemare avèk plis fòs mouvman mobilizasyon an pou nou rive asire lwa popilè sa a ki se mwayen pou nou retire peyi a kote li ye la a. Popilasyon ayisyèn nan, l ap moute yon nechèl pa do. Chak jou ki jou, kondisyon lavi l ap degrade. Espwa l vin pi piti kote y ap fè zak sou li, y ap boule moun nan kay tou vivan, y ap piye afè moun, y ap fè vyolans sou fanm e sitiyasyon ledikasyon vin pi degrade. Ò, nou konnen gen yon pwovèb ki konn di, Tan vo ledikasyon, tan vo lanasyon. Men lè nou gade sitiyasyon edikasyon ye la, n ap mande èske vrèman peyi nou an la, li kapab gen espwa pou li. Pase lè n konnen sitiyasyon edikasyon moun, sitiyasyon difisil yon ansanm de moun nan de seri de katye difisil. E nou wè pa rapò avèk sitiyasyon sa yo, nou wè Kò Gwoup mete avèk gouvènman phtk twazyèm vèsyon an, san konte gwo zouzoun yo, e yo pa janm pipe mo, yo pa janm di anyen, Poutan popilasyon an li menm l ap moute on echèl pa do, li pa konn ki sen pou l rele. Nou denonse sitiyasyon sa, sitiyasyon difisil sa, kote gen anpil timoun ki pèdi papa ak manman, gen anpil gason ki pèdi madanm yo, gen anpil fanm ki pèdi mari yo nan sitiyasyon difisil e nou wè lyen sosyal yo sanse ap koupe e nou wè Kidnapin nan lap yaya kòl toujou nan peyi a, pa rapò a tout sitiyasyon sa yo, jan kanmarad Merilien di l, nou fè yon apèl a solidarite, yon apèl a kole zepòl nan mitan tout, e, e, e, m te kapab di sendika yo, e pou nou kapab rive bay peyi a 2 grèv davètisman. e ak yon ansanm de mouvman mobilizasyon, non sèlman e de jounen de grèv, men yon seri de mouvman mobilizasyon ki pou akouche ak yon tranzisyon koupe fache, kote ke moun kapab gen lekòl tout bon pou yo, kapab gen lasante tout bon pou moun, kapab genyen sekirite nan peyi a, paske nou pa kab konprann Kòman fè yon peyi fè ap kraze konsa pou yon swadizan menm lè ke ou te pase pa la petite porte, swadizan ou di ou son medsen epi kounya la pa gen anyen ki fèt sou lavi moun, pa gen yon dwat ki leve, yon dwèt ki leve pou di otan. Donk sa fè konprann ke leta sa n ap gade a la li fon sèl avèk kò gang yo. Donk, nou denonse sa e nou mande yon solidarite nasyonal, entènasyonal bò kote de seri de pèsonalite ki toujou fè kò ak batay pèp yo, bò kote de seri de pèp ki oprime menm jan avè nou, nou fè solidarite avè yo pou pote kole nan batay n ap fè kont rejim sanginè sa a ak kò gwoup gwo zouzoun yo ki fè yon sèl ki soti pou souse san pèp la. Matisan fè 8 mwa. Matisan fè 9 mwa. li pa ka fonksyone. Sa vle di, ou santi ke Leta a li menm, diran tout tan sa yo, pa ka pran responsablite l. Sa k ap fèt la, li asfiksye ekonomi ayisyèn nan. Li asfiksye ekonomi moun Laplèn. Antreprenè kounye a pa ka travay. Antreprenè oblije fèmen biznis yo. Lekòl fèmen. Lopital fèmen. Moun viktim. Moun disparèt. Moun blese. Tèt koupe. Tout sa se de konsekans, de rezilta de konfli ki genyen nan mitan gang o nivo de Laplèn. Mennan, kesyon pou n poze tèt nou. Leta li gen pouvwa nan men l. Se leta ki sipoze asire sekirite popilasyon. Men nan imajine w, moun nan oblije kite kay li paske bandi ap goumen. Lapolis ap fè entèvansyon, men jiska prezan ou poko santi otorite leta atravè lèzentèvansyon polisyè. Wi bon m pral di nou plis. W ap tande de polisye k ap di w pa nan operasyon avèk 15 20 grenn bal. Ki rezilta w ap tann de li pandan ke bandi an li menm gen doum bal li menm. W ap tande de polisye pa nan operasyon se lè sa mach e lè blende a pran pàn gaz. E lè sa blende a ap pàn transmisyon. E lè sa blende a ap gen de pwoblèm. Kawoutchou ap eklate. Ki rezilta n bezwen? Ki rezilta n ap tann? Men nan fas a sa, ou è le sò de la popilasyon ayisyèn? Ou è le sò de sè jans ki viv an plenn? Atansyon! Nou menm nan nivo Kolektif Avoka kap defann dwa moun, nou pa ka rete silansye non! Fò n pale pou moun yo. Fò n pale pou san vwa yo. Fò n pale pou n ki pa kapab yo. Fò n pale pou moun ki nan sitiyasyon difisil yo. Fò n pale pou ti bebe a. Fò n pale pou moun andikape a. Fò n pale pou moun ki nan grangou a. E fò n pale pou moun k ap dòmi sou plas piblik la. Leta pa pran responsablite l, Ariel Henry paka bay rezilta, Ariel Henry ap tweet. Les tweets n'intéressent pas la population haïtienne, population yo bezwen rezilta. Enben nan sans sa men sa m pwopoze. Mwen m sijere ke gouvènman sa, swadizan gouvènman sa, fè apèl a sipò Nasyonzini dan akonpanye l nan mande entèvansyon prezans etranjè. E Fon Nasyonal kreye apati de 1794 sou pasaj Anglè yo. Se te e de fò ki te kreye a sèt epòk la, se te Fò Nasyonal e Fò Bizoton. E nan optik sa a, nou mete ansanm tankou e Timji, OFAJI, Staff Tonton Nwèl e anpil lòt òganizasyon k ap fè sosyal nan zòn nan pou nou òganize grann festivite sa. Nou rankontre laprès non sèlman pou nou sansibilize sponsò yo pou yo rive jwenn nou, men n ekri tou pou nou anonse gran piblik la nou ouvri a tou lmond pou yo vin patisipe avèk nou nan Fò Nasyonal. Fò Nasyonal se yon zòn istorik, Se yon zòn de referans, se yon jenès de referans, se yon jenès ki montre kapasite l e nou wè malgre tout jan lòt zòn yo ap kraze Fò Nasyonal rete yon katye popilè modèl e modèl sa nou vle ale pi lwen pou nou voye mesaj sa klè ba lòt zòn yo pou nou Mande yo ann pran chemen pozitif la, ann pran chemen sosyal la, si nou pran l nou pap rive kraze zòn popilè yo. Paske premye objektif nou se sansiblize lòt zòn yo, dezyèm objektif nou se sansiblize jenès Fò Nasyonal la pou yo kontinye rete pozitif, pou yo kontinye bat bèt yo, pou yo kontinye konprann edikasyon se sèl chemen pou yo reyisi lavi. Donk se sa k fè anndan fwa sa ki se yon fwa gastronomik e atizanal, ap genyen sa yo rele konferans deba, deba sou konsekans konsomasyon de la dwòg, konsekans gwosès prekòs, konsekans sou konsomasyon eksesif dalkòl. E nan objektif sa a, n ap kontinye travay davantaj, byen ke Leta a pa konprann angajman nou menm jèn nan zòn nan pran, men nou menm n ap kontinye travay. Nou si e sèten, Nou pale avèk nèg Belè yo, dayè yo nan sitiyasyon difisil, se pa yo ki ta vle la. Nou di yo ke kisa y ap fè pou yo patisipe nan fwa. Yo menm tou y ap voye moun vin ekspoze de bagay, de machandiz. Donk yo di jou sa yo, yo asire nou p ap gen yon katouch k ap pete. Pa gen yon katouch k ap pete, okontrè yo menm si yo te ka vini yo t ap vini. Domaj, y ap rete nan limit FDX yo, donk y ap kite fwa la pou swiv bonòm ti che, gran, se yon ti bonòm de chemen. Si nou vle devlòpman peyi a pou peyi a pwodui manje pou pwòp tèt pa l, fòk nou gen kouraj pou nou chita ansanm, nou antann nou sou sa. Paske tout sa yo, sa yo pral regle pou yo fè, y ap pral konstitiye vrè fèy de wout ke moun nou pral deside bay direksyon politik peyi a genyen nan men yo, fèy de wout sa a pou ka pèmèt ke yo pilote peyi a nan sans de responsabilite e ki mekanis de kontwol sou otorite ki pral dirije peyi a paske jodi a peyi a pa gen paleman peyi a sistèm jidisyè l kase peyi a tout enstitisyon l yo kanpe donk si nou vle fè peyi a rekonstwi remache eben fòk atravè asiz la tou nou antann nou sou ki mekanis ki pou asire sekirite tout sitwayen pou retabli la sikilasyon o nò vè le sid a lès vè lès atravè peyi a donk se nan kad sa a. Nou estime ke lòske travay asiz la ap fin fèt, eben peyi a ta sanse antann li alafwa sou pwofil e kalite moun ke l swete ki pou dirije li. Apre konsta nou fè, nou wè peyi a anpil moun ap viktim chak jou ladan l. Nou vle voye yon mesaj bay Anbasad amerikèn Nou wè ki vin pran ti chat la nap dil lage ti chat la t se yonyon pou yo vin pran ariel henry se ariel henry ki mete zam ak lajan nan men tout gang nan peyi a se ariel henry ki koz pou pèp la pa mande bese lavi chè poul manje poul jwenn travay pou voye timoun li lekol Ebyen lap kreye divizyon nan geto yo pou kreye panik pèmèt pou pèp la pa konn kote pou yo dòmi pou yo leve. Se nan objektif sa maten an nan non jtt janl tonbe l tonbe nou lanse yon gè manifestasyon ak yon operasyon gason pa kanpe demen samdi a nap tann tout moun Nap tann tout moun ni sak viktim ni sak pa viktim nan kidnapin, ni sa bandi mete deyò ni sak pa deyò demen samdi a kafou ayopò nan lè 10 zè nou pral souke beton an nap di w mache ak sa w genyen. Poun souke peyi a nou pral devan anbasad amerikèn poun di madam Laline ak kò group ou paka pran ti chat la pou kenbe tèt chat la nan peyi a e map fini poum di nèg ki gen zam nan men yo Remet zam nan, bese zam nan pou listwa pa jijew paske trop inosan ap viktim nan peyi a. Nou menm nan JTT janl tonbe l tonbe, nou pa pral fè yon goumen pou pati politik ni pou lidè politik, nap fè yon goumen paske ak 2 je nou, 2 nwa wè nou, nou wè eta moun ap kouri ak timoun piti, ak ti bebe, leta konwonpi. Leta santi, leta souse san leta kraze zo boujwa se libanè yo kwè se nan mete timoun nan lari lè w pran on timoun de 10 ans pou gang ap itilize l kòm antèn si leta sa pat on leta kidnapin pat on leta makiyaj de travayè jounen jodi a se pa sa nou tap wè Ariel Henry t fin fon premye tès. Li mete 42 dola sou gaz, yo te vann dizèl la 28 dola, kounye a dizèl la pase a 100 dola e jouskaprezan moun pa ka jwenn li. Tout se krim deta. Ebyen n ap di pèp ayisyen an k ap achte ti gòs luil 30 dola, k ap achte ti mamit diri 70, 80 dola, n ap di l samdi mache ak sa l genyen, kawotchou, Baton, wòch, tout sa l genyen, nou pral devan anbasad amerikèn pou n di Madam Lalin vin pran tèt chat la paske nou bouke.